Bonjour bonswa la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon operasyon tònad 1 ap rapousib daprè sa la polis fè konnen operasyon tònad 1 an li ap rapousib atravè 10 departeman jeografik nan peyi a yon mannyè pou kapab demantle tout bandi arme lendi 13 fevriye 2023 Plizyè inite spesyalize mennen yon operasyon nan Taba nan lide pou kapab trake pi apreyande chèf gang Vitelòm Inosan ansanm avèk akolit li yo. Nan kad operasyon sila, plizyè kay lapolis fouye yo, yon zam afe kalibre 9 milimètre sezi pa bò kote lapolis. e li menm ki gen pou chèf dakizasyon anlèvman an swivi de sekestrasyon, asasina, vyòl, vòl a men ame, vòl de veyikil, vòlò tè, destriksyon byen moun, vite lòm inosan, lapolis ap chache li, poukwa il e la, vrè ou fo, èske lapolis ap chache vite lòm? Dosye sa a, l ap fè anpil moun ri, paske lè w ap chache yon moun, se lè moun nan kache, moun nan mete kò l yon kote, Bandi yo rann yo kont ke lapolis fèb. Lapolis enkapab paske chak jou y ap mezire yo ak lapolis e yo wè ke yo parèt trè pwisan. Menm si lapolis se fòs ki legal la. Tande byen, m pa dakò pou lapolis di m l ap chache Vitelòm. Paske tande byen, lapolis pa ka di l ap chache Vitelòm. Si w di sa, se yon strateji de kominikasyon. Èske w konprann? Paske vitelòm tout nèg konn kote li ye. Si nèg yo vle pran vitelòm, nèg yo ap deplwaye tout fòs ki genyen nan lapolis lan epi yo sèke vitelòm epi yo di bon sa l fè l fè se swa vitelòm oubyen nou menm. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Men mezanmi, ranmwafouwousaj vitelòm la a. Dè fwa l nan Tòsèl, dè fwa l Pènye, e chak kote li pote boure, li fè malè. E lapolis li menm li di w li kontinye ap chache. Bravo lapolis, kontinye chache Vitelòm jiskaske ou arete l. Pa vre? Bat bravo pou lapolis. N ap raple ke gen yon montan 10 milyon de goud ki rezève ak moun ki ta pèmèt oubyen bay enfòmasyon pou ede pnh la pwosede ak arestasyon chèf gang Vitelòm. Lapolis kanpe an mòd makak paske nan yon premye tan youn nan patwon nan kominote entènasyonal la ki li menm lakòz anpil deriv nan peyi Dayiti te mete foto nèg sa yo deyò kote ke yo te mete tèt yo a pri epi epi nou mèt retire afich sa. Mwen menm pou m wè la polis ap fè yon bagay serye vre rantre afich sèt istwa de 10 milyon goud la paske vitelòm san ayiti liye li pa kache lòt bò dlo se la liye nan komin taba se nan 2 komin ou 3 komin vitelòm renye se o nivo de taba o nivo de petyonvil yon pati nan petyonvil epi yon pati nan kwadèboukè. Donk jounen jodi a la, si n bezwen Vitelòm, n ap just mete antèn sou Vitelòm, nou konn kote Vitelòm ye, epi nou fon operasyon, swa nou met men sou Vitelòm, vivan ou mò! Eske nou konprann? Donk, nou wè, a chak fwa nou fè yon operasyon epi Vitelòm li menm, li tounen la a an granmoun pou l ap iwonize oubyen ridikilize. Bon brèf, m panse ke lapolis pral mete tèt li an plas. patikilyèman le DG de la pnh Frantz Elbé pou di ekoute gon sitwayen ki rele Vitelòm tankou jan e kòman towo a rele wè nèg sa se nèg lèl pale li baw anpil konfyans wi podyab towo yo rele Leon Charles la lè wèl moute la l di w mesye Vitelòm gon fiksasyon sou ou aranje w non gon fiksasyon sou ou ebyen tande sou lapolis la la Vitelòm fè plizyè ti gòl deja tande byen wi li te nan bifa Leon Charles. Léon Charles ale. Dayè pa gen anyen k pou di w ke Vitelòm pa t konn chita pale avèk Léon Charles. Paske lè Léon Charles pale, Vitelòm pa menm okipe l menm. E aprè, nan plizyè konferans pou laprès ou wè Vitelòm bay, li di w ke li sakrifye vi l pou nèg yo nan gouvènman an. Sa ta vle di ke te gen ti chita pale ki te fèt. Kounya m panse ke peyi a li bezwen yon chèf de lapolis ki sansib pou li tou. Li bezwen yon chèf de polis ki sipoze depolitize enstitisyon an. Li bezwen yon chèf de polis ki pou tande kri polisye yo. Li bezwen yon chèf de polis ki pou bay yon pi bon oryantasyon ak lapolis. Kounye a la, chak sitwayen ki kapab vin chèf polis, fòk ou gen sa nan tèt ou. Paske si Frantz Elbé chanje de strateji pou di ke li pral fon batay veritab kont gang yo, l ap atè. Men kounye a chak moun ki moute fòk yo di ke yo prale nan menm lojik lan jiskaske yo kite yon chèf de polis ki antre nan menm liy sa fè travay li epi pou siye dan sèten bandi. Sa se senp. Men toutotan se politik k ap fèt, se nèg k ap fè batay anlè a la, de wo grade, m pa konnen pou kapab voye polisye al mouri, ebyen gang ap toujou kontinye bat lestomak yo. M klè sou sa wi. M klè sou sa. Jounen jodi a la a, gon grenn bagay m vle nou konprann. Anpil moun ap di, nou pale de bandi, nou pale de bandi patati patata. Men se bandi k ap fè la yn. Kounye a la a, pa egzanp m wè gon pakèt moun k ap joure. M klè, se nòmal pou n joure paske gang yo fè twòp egzaksyon, yo touye nou, yo maltrete nou, yo kidnape nou. Men, mezanmi, pa di gang yo sèlman non, paske gon bagay pou konprann. M pral fè yon ti ilistrasyon avè nou. Si pa egzanp ou kwaze yon nèg k ap peche, men li avèk de men l nan dlo a, Se raman l kapab jwenn yon pwason. Si pwason an antre nan tou. Men, lè w parèt ou di bon, m ap ba w materyèl pèch. Ou ba l tout akseswa pou l kapab peche. Si kounye a la l ap kenbe pwason, li kapab vann pwason pou de twa san dola, se nòmal pou l achte lòt ekipman an plis. Èske nou konprann? Donk, gen yon seri de nèg la a, gen nèg nan politik, gen nèg nan sektè prive, Gen nèg nan gouvènman an ki te lonje men ba yo. Men lè w fin lonje men ba yo, kounya la nèg la ap gen bagay pa l nan men l tou. Paske si w kwaze avèk yon nèg, ou fè nèg la kado yon 9 milimetre. Men, nèg la nan lari, l ap fè fouy, l ap kidnape, l ap vòlè. Èske nèg la pa pral dèyè achte yon manch long? Lè l fin gen yon manch long, kounya la l pral pran 2 nèg ankò. Lè 2 nèg sa yo kòmanse fè, baz la ap fin grandi. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Kounya la grenn zam sa yo te ba li a, li kapab pèmèt ke gen anviwon yon ventèn dam ki antre nan baz la. Kounya la, gon bagay pou nou konprann nan peyi a. Si, pa enposib, yon nèg tankou Ariel ta di li pap nan kestyon bandi. Si, pa enposib, tande byen wi sa map di a, yon seri de nèg nan gouvèneman an ta di yo pa nan koze bandi. Si, pa enposib, lapolis ta depolitize epi anpil bandi ki te konn kole dèyè avèk gang di a bon mwen m poze wi la a, kounye a nou pral wè si pwoblèm sa p ap ka rezoud. Men toutotan se konsa lapolis pral fè operasyon, gen de polisye k ap rele pou di entèl yo pral dèyè w wi la a, ebyen se jan m toujou di sa, un coup d'épée dans l'eau. Antretan, malgre tou. Lapolis li menm, li kontinye ap frape nan kèk departeman. 4 endividi apreyande yon zam afe sezi pa pnh nan kadre Tònad 1. Operasyon ki mennen madi 14 fevriye 2023 pa bò kote lapolis nan Mirbalè ki lakòz yo arete 4 moun sa yo epi sezi yon pistolè mak Taurus kalibre 40, nimewo li se SDT 04 844. Endividi sa yo se Dominique Marc. Pòtoprens, Mezanmi Pòtoprens tounen yon lanfè. 2 manm staf Centre Gesquio anlve nan aprèmidi 14 fevriye 2023 a nan centre vil Pòtoprens. Doktè Carl Frédéric Duchatelier ak ajan sante kominotè Ketia Juste yo anlve pandan yo tap sòti travay. Nèg ka gwo zam nan men yo anlve moun sa yo. An siy de pwotestasyon, responsab Centre Gesquio menase kanpe tout aktivite nan Pòroprens apati. 15 fevriye 2023, le 9 fevriye dènye, Doktè Carine Sévère, menm estrikti sila, li menm tou te anlve e li te jwenn libète li 24 è pli ta. Nan moman sa a, responsab sant lan te menase pou kapab sispann tout aktivite yo Nan Pòtoprens, gwo pwoblèm nan Sena Repiblik la. Nou konnen senatè yo pa la, men ekoute, anplwaye yo toujou la, sekretarya jeneral egziste. Ebyen, fò m di nou ke Sena Repiblik lan ap viv yon sitiyasyon de penuri depi depa yon tyè gran kò la. Sete donk le 9 janvye 2023. Daprè yon sous pwòch enstitisyon parlemantè lan, administrasyon Sena a ki, an prensip, dwe. kontinye fonksyone an depi di fè ke sena pa gen ankenn eli, ebyen l ap fè fas ak anpil mankman pou kouwè l ye la. Daprè sous sa, yon jou aprè dezyèm lendi janvye 2023, enstitisyon an gen anpil pwoblèm pou l kapab jere fonksyonè yo epi tou byen li an rezon di fèt ke konstitisyon an pa prevwa yon tèl vid nan nivo gran kò la. Nan sans sa, akoz yon pàn, Òdonatè, Sena Repiblik la k fè fas ak anpil difikilte lè pou peye frè anplwaye yo. Nan bodmè a, tankou yo toujou di sa, anpil moun ap plenyen pa rapò ak restriksyon apèl telefonik, kesyon kat de debi pou fonksyonè yo toujou an rezon absans senatè yo. Sa ki pi mal akoz ensekirite a ki ap fè raj nan paraj palman, biwo Sena a oblije gaye nan divès andwa nan kapital la. Li plis sanble ak yon enstitisyon prive. Sitiyasyon sa lakòz anpil bougonnen pa bò kote anplwaye yo ki yo menm ap peye lè frè. Pandan peyi a ap viv tout yon seri de kochmar, tout yon seri de dram, ebyen Ariel Henry est en mode voyage. Premye minis Ariel Henry pran avyon Sete donk le 14 fevriye 2023, an direksyon Bahamas. Chèf gouvènman an dwe patisipe, nan dat 15 ak 16 fevriye, nan 44 yèm reyinyon chèf de gouvènman Kominote Karayib, dapre yon kominike Primati, akonpanye ak Minis Afè Etranjè ak Kilt lan, Jean Victor Généus, Minis AI Jistis ak Sekirite Piblik lan Emmelie Prophète Milcé, Chèf gouvènman an ap gen pou pale nan kad reyinyon sa avèk plizyè chèf deta ak gouvèneman nan divès rejyon nan Amerik lan, daprè biwo Premye Minis lan. Minis Ekonomi aka Finans lan Michel Patrick Boisvert li menm tou ap gen pou asire enterim an absans Premye Minis lan. Kit li te la, kit li pat la, Peyi a te toujou an mòd ralanti. Donk, Ariel, menm lè l pa la, pèsòn moun p ap wè si li absan. Jan m te pwomèt ou, n pral kite w avèk reyaksyon sèten abitan ki yo menm nan komin Mirebalais ki ap mande edh pou kapab fè plis efò pou garanti elektrisite nan vil lan. Paske lè pa gen kouran le swa, ebyen m ta kapab di Mirebalais sanble ak yon simetyè. Jodi a se yon mouvman de grand anvègi paske nou wè ke nan sitiyasyon nou twouve nou nan Mibalè se pat janm sa l te ye konsènan edh donk nou pwodui kouran nou pelig donk Ki koz ki fè nou pwodwi kouran nou se dlo ki pèmèt aske nou pwodwi kouran donk edh pran kouran nan peli ti sal pwodwi a li bay pòtoprens li donk li pa ba nou ladan donk nou menm antanke jèn nap revandike sa nan mibalè ki pat janm konn fèt sou pyès kout kandida se de sa nou viv e tout popilasyon mibalezyèn nan se de sa yo viv se achte ti bagay pou met glase donk Edh prive nou de eletrisite a. Nan sans sa a, n ap di ke nou lanse mouvman sa a kòm tout lòt zòn yo gentan bloke, nou menm nou bloke pa bò isi. N ap di ke e n ap revandike dwa nou paske kouran se sèl li nou genyen, se sèl li Leta pèmèt aske nou genyen. Donk, n ap di ke tout otan ke nou pa jwenn kouran jan nou te konn jwenn li an, nou menm nou p ap debloke e sesi Jan Chalmay Peral ap fèl la e konsa. Jan Chalmay Peral ap fèl la, se konsa tout lòt zòn yo ap fèl. Donk, se sèl Mibalè, fòk leta konnen ke se sèl Mibalè nan tout peyi a ki gen pasaj. Paske ou pa ka al nan Sid, ou pa ka al pyès kote. Pou al Sendomeng se Mibalè pou pase, pou al nan Nò, pou al Gonayiv, nenpòt kote, Ench, Piyon, Sen Rafayèl, Dondon, se Mibalè pou pase. Donk nou menm, in fwa ke nou bloke Mibalè, donk nou panse ke peyi a li inaktif. Donk. Nan sans sa a, n ap voye mesaj sa a bay Leta pou l pran responsablite l, pou l konnen ke nou menm nan Mibalè, se de sa, e edh nan Mibalè, paske yo menm y ap fè dila kouran an, yo pran l, y ap bay li nan zòn Pòtoprens, yo bay li avèk sektè prive a, yo bay li avèk Wo Plato, yo di m ke nèg Ench bay anpil lajan. Sa se yon bagay ki revyen nou de dwa. Donk nou menm, nou menm pèsonèlman, n ap di ke n ap bloke peyi a, e se si depi nou bloke Mibalè, se peyi a antye nou bloke, n ap bloke doun fason ke pou nou jwenn sa ki reve nou de dwa, paske se nou k pwodui megawat kouran nou, se pa moun ki pwodui pou nou, se nou menm ki pwodui l, se la Apelig nou pwodui kouran nou, nou pa ka pran n ap dispache ni avèk lòt moun, e nou menm nou nan nesesite, e de sa nou jwenn. Donk nou lanse mesaj sa a. Yn fwa ke edh leta pa pran responsablitel nap pase nan yon lot faz e bagay la lap pi konplike Bwa kale cheri Bwa kale. Bon mwen menm m panse ke m panse ke l pa yon kesyon de politik sa vle di ke m panse se yon bagay ki revyen de dwa ok jodi an e an depi de tout sa nèg yo fè peyi a tou m panse ke nou pa oblije pral fè menm jan avèk yon nèg ki matisan On nèg ki gran avil, on nèg ki lòt kote yo. Donk sa vle di ke nou menm, se de fason pasifik nou gen pou nou fèl, donk nap eseye fèl. Ou konprann, jodi a, paske pa bliye Mibalè, li gen, gen de sektè nan yon peyi, gen sektè fòmèl, gen sektè enfòmèl. E si wap gade, jodi a fò paran voye timoun yo lekòl, fò fè tout yon lòt kategori de bagay. E jeneralman, sou, m pa konn si w fè yon ankèt statistik, wap rann ou kont ke nan Mibalè, 90 pousan moun kap fonksyone se moun ki gen ti. Ti biznis e kesyon bwason gazez pou yo eseye fè wè kòman y a rantre yon bagay pou yo voye timoun yo lekòl. Donk jodi a sou paralize sa a, ki sa w di pèp la pou l fè? Ou konprann? Donk m panse se pa posib paske gen timoun ki pral lekòl fò yo etidye e nou nan peryòd egzamen. Donk m ka konprann, m pa pral di Leta men mezanmi si n ap pran tout rès bagay yo omwen ti sa k rete pou nou, ti sa k ka itil nou nan Mirebalais M panse nou pa ka prive nou de sa. E m panse li pa posib, li inèkseptab. Jodi a nou deplore l. Donk, nou pa pou fè bagay nan kesyon vyolans, nan voye wòch, nan kraze brize, nan di nèg ak djab ou abitye fè l ann Ayiti. Men, m panse ke nou pran twòp pasyans pou nou eseye di moun yo ke nou menm, se de sa a nou viv. Paske Leta pa ba nou travay. Leta pa ba nou travay. Leta pa ba nou travay. E pa panse kòmsi nou la a, nou se jèn gason, ou konprann, nou pa de devyan. Nou pa moun ki pa gen avni nan peyi a non, nou se moun ki al lekòl tou. Si w ap gade 90 pousan nèg ki la se nèg ki fin lekòl ki fè tout paket bagay. Donk m pa ka konprann. Donk se pa posib. Se pa posib. An plen kè di ventenyèm syèk se pa posib. An 2023 se pa posib pou jiska prezan pou n ap viktim de fòm de bagay sa yo toujou. Ok si w di w pa gen dlo ok m dakò. Men kounye a fòk gon chita pale, fòk gon dinamik. Fòk nou eseye jwenn yon tèren dantèt pou nou di ok, apati de sa men kote nou kòmanse epi men ki kote nou prale. Paske, pa ka fèl konsa. Imajine w, ki lè nou ye la a, nou ka nan inè aprèmidi, yo pran depi nan dezè. Jodi a pral fè 24 è de tan depi nou pa jwenn yon kouran. Kouman m ap fè chaje yon telefòn? Mwen menm m gen kou pou m swiv. Gen timoun fò yo edike pou y al konpoze. Se pa posib. Donk, nou, son mesaj nou voye klèman pou nou di moun yo ke li pa posib, nou pap prann, e nou pa ka sipòte l ankò, paske nou pa abitye nan sa, e ke yo menm, ke yo fè, ke yo fè fason nou panse kap bon pou yo, pou wè kòman yap, yap retabli kouran an pou nou. Paske se sa sèlman nou mande. Nou pa mande travay, nou pa mande, nou pa mande manje, nou pa mande pil lòt bagay.